Chèf gang kap dirije nan Dòsèl la Vitelòm Inosan mete pyel atè, anpil piyaj deja anrejistre. Batay ki genyen antre Jenèv e Je Pèp nan Site Solèy la ap vanse. Kesyon kap poze nan moman an, se ki kote menm bagay sa ap rive? Ki kote menm bagay sa ap prale mezanmi? Antouka ret nan emisyon an anpil detay ap vini Bonjou si se nan maten, bonsoir si se nan aprè midi, nenpòt kote w ye nan moman an, ou sou Odit, misyon nou se fòme w, enfòme w, epi divèti w. Mèsi avè w ki abòne deja, mèsi avè w ki potko abòne, men ki pral fè sa kounya, Kòmante, layke, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch, yon kamarad, yon kòlèg fè menm bagay avè w ki se abòne, kòmante, layke, pataje chak videyo nou pote yon mannyè pou nou kapab ogmante kominote nou an. Bourik ki chaje tankou Legba pa gen tan pou kanpe nan wout pou bay blag, sinon. Do la foule. Rapid, djakout nou plen chaje tankou Lapolòy, nou vin vide djakout nou atè, apre sa pou n vire do nou, n al fè wout nou. Yo rele nou odit! Misyon nou se fòme w, enfòme w, divèti w. Nan chak emisyon nou pote, nou toujou fon gayan. Nou toujou bay yon moun yon sipriz. Nou pa janm di kisa nou pral fè kado. Men kijan w kapab genyen. Nou tire yon kont oubyen nou poze yon kesyon, ou reponn kesyon an, ou pataje videyo a sou plizyè gwoup sou Facebook. Moun ki reponn kesyon an e ki pataje l sou plis gwoup la, se li menm ki genyen. Men kesyon n ap poze nan emisyon sa a se, Kaptenn anba kabann, Reponn li si w konnen l. Ebyen Kaptenn anba kabann desann nan kòmantè a di kisa l vle di epi pataje videyo sa a. Moun ki pataje l la sou plis gwoup sou Facebook, se li menm nou pral kontakte an prive pou n fè bèl sipriz la. N ap tann ou nan espas kòmantè a, desann an n al boukante la pawòl. Nan moman n ap pale a la medam mesye fò m di nou gen gwo tansyon, gwo panik nan Tòsèl paske bandi rive antre e piye konpayi ki rele Seco sa a. Mezanmi tèt chaje. Finalman ki kote bagay sa prale? Hein? Ki kote bagay sa prale? A volim ensekrite a ye la a, bon nou wè se kounya zam ap antre. Se kounya bal ap antre. Nan komin Pòdepè, depatman Nòdwès peyi Dayiti, nou wè ki kantite katouch ki te rantre avèk zam dènyèman. Men nan Pòtoprens la, hum! Tèt chaje, mezanmi. Yo apèn jwenn yon konntenè, hum! ki chaje katouch, ki chaje avèk gwo zam fannfwa, gwo zam de gè. Mezanmi! Ak ki peyi menm Ayiti nan gè? Eske Ayiti ap goumen ak Sendomeng? Eske Ayiti ap goumen avèk Kiba? M pran sa yo paske pou pi pwòch, hein? Se Sendomeng, Kiba ki pi pre nou la. Eske Ayiti ap goumen avè yo? Hein? Mwen, mesye, finalman, m anvi konprann sa k pase a. Paske m pa ka konprann kòman yon peyi fè mesye se bandi ki gen lavwa ochapit. Kòman fè yon peyi tout tan bandi pa di a? Oubyen tout tan yon bandi pa di li libere tèl espas, ebyen espas sa li menm pèsonn pa ka penetre l. Men depi avanyè la moun Site Solèy ozabwa. Men moun sa yo ap chèche kòman yo kapab sove kite zòn nan pou 2 gang vwayou k ap goumen. Se je nèf avèk je pèp. Men popilasyon an li menm l ap gade kòman l ka chape poul li ak tout sa nèg yo anpeche l. Bon Leta, kisa w ap di menm? Jodi a deja fè 7 jou wi depi gang sa yo ap goumen nan site solèy an wap vin kite site solèy kraze an sa vle di wap vin kite popilasyon an mouri leta Ariel Henry kisa w vo menm bon poukisa popilasyon an paka pran desten l an men on bon maten m leve m tande yo kataploutob Ariel Henry lè m di sa m pa di tiye l non men bal yon leson pou lavi hein bal yon leson pou lavi nou pa pou touye pèsòn. Paske si nou te pou touye moun, premye moun nou tap di touye se Andre Michel. Wap dakò avèm? E anpil nan nou la a, sim manti desann nan kòmantè a dim manti. Si nan moman an nou ta pwone vyolans premye moun nou tap di touye eske se pat Andre Michel? Paske Andre Michel woule nou nan farin epi lap fè bèl. Poukisa yon bon maten nou paka pran desten nou an men epi sa w tande a nou pran direksyon la primati nal di Ariel Henry nou revokel se nou ki gen dwa plase yon moun se pa ameriken. Non, nou pap fè sa non. Nap bat bwavo lakontantman pou lòt peyi kap fè sa pandansetan menm bagay oubyen nou pi mal lakay pa nou. Men nou menm kap viv nan dyaspora a tou fò n voye yon sinyal bay ameriken, fò n kòmanse pale avèk kominote entènasyonal la koz enjerans yo menm an Ayiti. Mwen m sezi m tande nan tout ekipman konbyen milyon dola ke Ariel Henry dekese pou al achte materyèl pou goumen avèk bandi an Ayiti. Mwen m sezi tande pa menm gen yon elikoptè. Men kou a, m wè kou a, men kisa kou a ye? Kòm Ariel Henry pa ka fè 5 an la a, ebyen y ap fè jan kanmenm an 2024! Tande byen wi, Eleksyon pap fèt avan 2024. Di odit di sa. Ou mèt ekri l yon kote lakay ou, tanzantan gade l. Eleksyon pap fèt avan 2024. Eleksyon ap fèt nan finisman 2024 pou prezidan an monte an 2025. Ebyen, piske nèg yo gen pwojè pou yo fè eleksyon an 2024, ebyen ki sa nèg yo fè? Y al achte dè materyèl pou yo kapab rezoud pwoblèm nan pasyèlman. Men se pa definitivman. Sinon, Newòk pa ka pa achte yonn oubyen de elikoptè pou goumen ak bandi yo la an Ayiti. Kote 400 mawozo ye anba raje a nan Kwadèboukè? Kòman Polis la pral fè jwenn yo san elikoptè mesye? Machin pa ka antre non. Moto pa ka antre anba raje a paske yo pa menm konn zòn nan byen menm. Alò nou bezwen fini avèk 400 mawozo, menm yon elikoptè nou pa achte, epi n ap fè lwanj pwoblèm banditism nan pral rezoud paske gen materyèl. Konbyen milyon dola depanse pou achte materyèl pou goumen ak bandi? Vè kèlè mesye? Nou genlè pran figi tout moun pou menm bagay la? Ariel Henry, gad tèt ou nan miwa non! Ou genlè pran figi tout moun pou menm jan avèw. Moun ap mouri nan site solèy ou pa di anyen. Mwen gentan kouri pote solidarite w avèk Japon. J'approuve. Sans scrupule. Sans colonne vertébrale. Espèce de roche. Hein? Atò, mesye! Yon premye sitwayen yon peyi reflete tout sitwayen peyi a. Ariel Henry, jan w wè l ye la a, li pa menm ka gade Joe Biden nan zye a. Ebyen, piske l konsa, ebyen konsa yo pran nou tout tou wi. Ebyen, pou n retire bagay sa a, se Ariel Henry pou n kòmanse dechouke wi. Se Ariel Henry pou n di lage pye l bay talon l wi. Kounye a kesyon wap poze m, retire Ariel Henry, se ameriken ki pral ban nou yon lòt moun, yap toujou gen menm misyon yo. Men pwoblèm ameriken sa fòn rezoud li yon fwa pou tout. M di nou sa deja, bay kesyon peyi nou, se blan kap di men kiyès ki dwe prezidan, men ki liy, men ki direksyon dwe genyen, fòk bay sa sispann. Humm fòl sispann. Alò, alò ameriken li menm lap di ayiti pa gen sekirite, pwoblèm an ayiti. Men. Silvouplè map poze yon kesyon. Bato sa yo yo jwenn ak katouch sa yo avèk tout zam sa yo. Ki kote menm yo soti? Ki pwovnans yo? Eske se pa isi Ozetazini? Ki pwovnans yo menm esa m bezwen konnen. Ki pwovnans zam avèk bal yo jwenn nan konntenè yo jwenn nan JJ Shipping Line nan Pòdepè? Ki kote yo soti? Tout bal avèk zam yap itilize an Ayiti yo la, ki kote yo soti? Sinon gen de twa grenn ki sot Sendomeng la. Sinon gen de twa grenn ki sot Sendomeng la. Apre sa tout rès yo, se Etazini yo soti. Ò ou met anbago sou Ayiti pou l pa ka enpòte zam. Ki kote yo pase? Mechan! Nou mechan mesye. Nou pa ka fè pèp la sa. E pa paske Ayiti fè yon, m ta kapab di yon rebelyon epi pou nou di n ap fè l peye l. Hein? Yo fèmen zye yo sou tout sa k ap pase an Ayiti. Kite l mache. Ayiti fò w kòmanse konn kiyès ki zanmi w. Hein? Venezuela la a arete 3 ameriken. Pèsonn pa revele idantite yo non. Se te 3 ayisyen. Yo t ap sou tout jounal wi. Haa Venezuela ki pa twò zanmi Etazini wi. Li konsève idantite moun yo. Se te twò Ayisyen nan nenpòt peyi yo pran yo la a, sa w tande a, yo t ap sou tout jounal! Sa vle di pa gen peyi ki renmen Ayiti vre. Gen peyi k ap fè tankou y ap sipòte Ayiti pou Ayiti ka sipòte yo nan lè y ap bezwen vòt Ayiti. Men pa gen peyi k renmen Ayiti. Yo tout gen pwoblèm avè nou. Yo tout gen pwoblèm avè nou. Paske, kòm ti pèp nwa, nou te fon derespektan, e y ap fè nou peye l. E yo gon batay psikolojik gwo peyi yo mennen sou ti peyi yo. Yo chèche enfliyanse peyi pou yo enfliyanse yo, epi pouvwa parèt tankou bèt nwa. Pèp Ayisyen, tout sa map di a, li rezime ak yon grenn bagay, li lè pou n pran desten nou an an men. Li lè pou n kanpe goumen. Li lè pou n pa pè pou de twa mouri, men pou pwoblèm nan rezoud yon fwa pou tout. Li lè pou nou gen yon lòt revolisyon. Sinon, nou tout ap fin peri. Yo rele nou odit, misyon nou se enfòme w, fòme w, divèti w. Eyy chak jou bagay yo prale de mal an pye eskize mwen si tout fwa nou wè m ajite men m renmen peyi m m bezwen antre nan peyi m na kwaze talè pou yon lòt emisyon Hakuna Matata.